Yon timoun sak fè ou leve lakay ou sak fè ou al chèche yon lavi yon lòt kote ou al chèche yon lòt dominasyon. When you're in your house your kid you go elsewhere why would you leave your house and go elsewhere why because what you want in your father and your mother you don't find it. Se mss. La mission du pasteur, la mission de tout vrai homme de Dieu li determine par le sigle mss. Ou konn sa l vle di? De tout vrai homme de Dieu. Gen pou ta tande li paka defini sa e sa frè gab te dil poko li poko ka prouve la mis le pastè sa misyon est egal a M S S M S S M pou misyon Social spiritual Ou kapab di, nan bon fransè, la misyon sosyo-espirityèl. Èske legliz la la? Sa vle di gen de moun ou fin priye avè l, fò w ka foure men nan pòch ou pou w di l men 1 mil goud, men 2 mil goud al manje. Epa w priye avè l ke Bondye beni w epi w voum kòb la nan pòch ou. Vòlò! Misyon sosyo espirityèl, sa di ke yon pastè fèt pou gen tanzantan, chak ane pou gen kay wap peye pou moun. Mwen pa di tout moun non. On pastè fèt pou toujou lonje ap lonje men bay. On pastè fèt pou toujou pou ap bay on mil goud, on senk san goud, on de san senkant goud, yon kat. Ou toujou ap plenyen. Pou toujou ap plenyen. You always complain. Vrè modèl la se e ou menm wi. Vrè modèl fidèl la. I poko kwè nan Bondye vre non e nan wou l kwè wi. Ou ap di l lafwa, ou ap di l Bondye konn beni, ou ap di Bondye konn leve. Anbe lò, lè l vin devan w di w pastè m grangou, ou ka di bon m pa ka voye w al manje nan w gran restoran, men m ka voye w al pran w aleken. Amen ou legliz jodi a oh ou pa gen anyen menm. M di ee kounya la m gon ti pwoblèm, m gon ti moman map pase la, menm si m paka voye ou al pran gwo ale ke ou al pran yon spageti. Èske m la legliz la men plenyen ba li m pi mal pase yo, sa wap fè fè nan pastè a? Amen ou map pale wi. Sa w fè la? Kòman w fè la menm? Ha? Kòman w fè la? How come you here? Pa gen lòt bagay w ka fè? E kòmsi timoun nan leve maten, li di, li di papi m grangou, sa w di m la m pi grangou pase w. Sa w ap fè nan manman an? Sa w ap fè nan papa a? Avè nou m ap pale wi. James do you hear me? Amen. Wouhou ba la mele maten la ba la mele maten la mele mele mele mesye ba la mele mele adoratè nou ranje kò nou wi nou gentan pwograme ranje kò nou ranje kò nou kote adoratè ranje kò nou paske sa son premye epizòd. Èske nou la? Èske nou la? Sètadi ke la a, lè w se pastè, nan bon levanjil, yon pastè egal papa. Nou tande sa m di a la? Yon bon levanjil. E sa fè m ap di nou bagay, mesye, pa lagras de Dye, depi w yon pastè, Konprann, ou pa ka gen pitit ou pou kite l renmen avèk nenpòt paveni, nenpòt moun. Mwen menm fidèl mwen yo tout sa ki manje kòd tou ret deyò. Men anndan legliz nan, anndan legliz sa a ke m se jeran an, m ap travay pou Jezi. Map fè ministè Jezi ou paka pran nenpòt jan w vle nan mwen paske map kontwole lavi w m la pou spirityèl m la pou sosyal konprann gen de vye malenbwa l paka marye ke rete nan kwen gen de vye fanm ki paka marye rete nan kwen map mennen w nan syèl men sosyal la w pa ladann Paske bagay sa m telman m gen pou m ta di ladan l. Because there's so many things I would say in that subject, that's why I would not go for no more. Tia, li midi, inè de aprè midi, kabann ou poko ranje, ou sou kabann ou ap vire, pa w fòmal, malpwòp, ou bann san pidè, ou pa ka marye. Amen wi. Avè nou map pale. I'm talking to you. Avèk moun pòt etwat yo map pale. I'm talking to the members of the narrow gate churches. Tout rad ou pase yn semèn, 2 semèn sal, ou leve maten ankò kè ou tay wap fè w mal. Demen maten, je w ap fè w mal. Apre demen, dan w ap fè w mal. Apre demen ankò, tete w ap fè w mal. San yo pa t manyen. Mwen m souvni demen ap fè w mal. M ap di w sa w te fè ladan l. Ann ale. Amèn wi. Amèn wi. Ou pa ka fanm ou fin marye e 10 è di swa twalèt ou pa pwòpte. Lakay anndan chanm lakay ou santi. Ou pa digne pou te marye.